Bonjou bonswa la fami avèk plezi kòm toujou nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon sitiyasyon tansyon o nivo de la komin de la kwa dè boukè eyy bon mezanmi bagay pou moun kriye ou oblije ri wi paske Ou pa wè kot solisyon ap sòti. Ayiti an boulvèseman. E nou anvi di tèt nou, èske sitiyasyon sa li pap pi grav chak jou Bondye mete? Ebyen fò n di ke mèm lè mò, se ki son mò ne son pas a labri de lensekirite, de zakt de banditism. Tansyon nan komin Kwadèboukè. Antèman an ap chante maten 26 jen 2021 an nan legliz Penyèl, pi ba ti pòs la. Nan antèman sa gen plizyè machin epi gen yon kòbya. Pandan antèman an ap chante se le moman dè bandi lourdement armés parèt nan blòk sa, yo kòmanse pete bal nan tout direksyon. Anpil enkyetid, anpil moun ap kouri pasi pala, moun pa konn kisa pou yo fè. Ofinal kisa ki pase? Nèg yo parèt nan zòn sa, pa bliye m di nou pi ba ti pòs la, yo fouye moun, yo pran kòb, yo pran telefòn, yo pran bagay ti machann yo, epi aprè yo mete dife nan 10 machin. Hum! Tèt chaje. 10 machin pase anba dife. Kòbya a te kòmanse pran dife, Men li pa fin afekte totalman paske yo fè dilijans pou te kapab etenn dife a. Aprè zak sa a nèg yo gaye kò yo. Deja, kisa w di tèt ou, mwen gen rezon nan emisyon mwen te fè yè a pou m di ke pa rapò ak vag arestasyon sa yo ki ap fèt sou nèg Remi yo e nèg 400 mawozo yo, m te di nou avan lontan nèg yo genyen pou yo met pye yo atè a. Men fòk nou trè pridan nan lari an paske lari sa a. Lè pral gen danje yon kote, li pa make nan zòn nan. Sa k ta di se pandan yon antèman, endividi ame pase, yo pete bal e yo mete dife nan 10 machin. Aprè, fò n di ke lapolis te parèt men enpe two ta. Men kanmenm, yo parèt sur les lieux. Pandan sitiyasyon sa a ap devlope a gen yon jenòm ki rele Fristo Loran. Pandan li pral nan kou epi misye te sou yon bisiklèt li resevwa yon bal bò kou pandan nèg ak zam yo te mete pye yo atè a nan Kwadèboukè, presizeman pi ba ti pòs la. Sitwayen sa pèdi lavi l. de manya regretab. Donk, vou konprone ke Ayiti se chak jou genyen boulvèseman. M ap gade pou m wè sitwayen an atè a la, yon kepi wouj bò kote l la. Li tonbe sou fas yon jenn gason ki pa t deside pran zam men ki, de preferans, deside pran wout lekòl pou kapab aprann kichòy e pou kapab fè de goud an tout dinyite. Men kòman li tonbe? Kapab gen lòt moun ki tonbe tou nan kad pote boure sila a. Men se trist. Apre sa, moun yo degaje yo pou yo kapab kite espas la. W ap gade pou wè moun ki vin nan antèman ap kouri. Bagay yo tris wi nan peyi Dayiti mezanmi. Bagay yo tris. Nou pral kite w gade avèk youn nan kolaboratè nou ki li menm te sou plas e ki ap filme pou nou e an menm tan Eksplike nou evenman an. Se jan nap gade la aktyèlman la nou bò ti pòs la meni nou bò ti pòs sa se konsa e nèg ak zam arive e mete dife nan machin yo e pran tout moun e pran em tout sak te nan machin yo e arive mete dife nan machin yo se konsa nap gade ansanm avèk nou la e meni. Se nèg ak zam ki arive sa e di nou egzakteman nan kò de boukè sa se legliz la e nou pa konnen eske se se te vre men se konsa nap swiv nou te do tire la nou te do tire nou te do tire nou replije rale kò nou nou replije rale kò nou Nou oblije ale kò nou. Beni. Sa li di? Sa li di? Ou vin jwenn? Se kon sa. Nèg ak zam arive mete dife nan machin yo. Men yo, sa li di nou kapab wè. La fimen yon ti jan e rèd. Beni. Yon fo ti jan vile malgre gen ti rale a. Ok. E ta sanble se yon antèman ki t ap chante. Ay son lapolis. Sa a Emeni. Ok. Yo. Sa a yon machin. Antèman bloke. Tout machin ki te vin nan antèman tout brile nèt. Sèl kòb ya. Malgre nou pa ka tèlman ret nan lari a, men yo, kote antèman t ap chante a dedan, e men nèg ak zam arive boule tout machin ki te vin nan antèman yo. Nèg ak zam arive boule tout machin ki te vin nan antèman yo, se jan ap gade l la. Men yo, men yo. Ti mesye peyi a k fini wi la m salye nou m pa jounalis nan men gade bonè m ganm maten an la m sou wout pou m al fonparayize la kafou marasa m ye m paka rive pi ba jan nou wè a la gon lafimen kap monte anlè vè la se kòmsi kwadèboukè la kounya tèt anba bandi genlè kap touke kòn yo avèk lapolis ou konn sa e di wè peyi a fini fini fini fini fini fini fini map eseye m wè pwogrè. Lapolis te oblije fè tou sa l konnen pou mete pye l atè a pou kapab kontwole sitiyasyon an. Nan moman emisyon Ramase sou Karayib, y a un journaliste qui était sur place, un confrère, je crois que c'est de Radio Zenith, e li menm tou li viv yon pati nan sitiyasyon sila a, men kòman li t ap eksplike nan mikwo Jean Monard Métellus. Men, mwen menm lè m rive sou pon an, m fin travèse pon an Jean Monard, Mwen kanpe map pale avèk 3 polisye ki yo menm sou moto e te gen 2 lòt yon ti jan pi dèyè epi se tande n tande katouch lèm gade m wè yon bis yo annik vire yo ouvri pout la men a mon avi pwobableman ka gen yon polisye ki pran bal nan sam tap pale yo pase gen 2 ki gentan kouri epi anpil kout zam ap tire yap tire sou machin, machin ap kouri frape men bon Wap se nèg zòn nan menm pou nou te diw fè nan wout lè map pale avèw talè m gade m wè se BM nan ap vini ankò yap tire dèyè moun yap M te santi sa. E donk mwen te oblije fèmen telefòn nan pou mwen estat machin nan m wè kouran ankò donk kounya moun ap kouri tout sou sou santo a moun ap kouri desann se gwo kouri la ki genyen donk zòn kafou marasa zòn taba 27 li pratikman e e e pa posib pou moun fè dadaj sou pwen mwen nan zòn santo la moun e fèmen yap fèmen biznis fèmen pòt Telman gen kouri ponp gazolin ap kouri sak pat bay yon ti gaz pou misye kouri m pa konnen kisa se se yon gwoup kap kouri m pa konnen ki nèg yo prepe sa yo fè yo louvri kout zam sou polis yo ta se Bondye ki fè mwen machin mwen an mwen pa atenn paske se avèk polis yo m tap pale pou m te eseye gade kòmtak eseye debloke wout la ki te gen blokis paske m konnen yo map pale avèk yo Se kouri yo kouri e pwobableman men m pa vle m pa vle afimatif pase mwen m kouri tou pase lè m ap pran lapolisye al kanpe m wè souli ap vini m pa kwè sa m t ap pale avè la gentan kouri e m pa kwè l gentan kouri e sou Santana 27 la e bon pa gen moun la k ka verifye sa m ap di a la pase mwen m pale yo kondisyonèl pase nèg yo pwobableman se polisye yo rive sou yo pran yo tante pran zam sou yo men gen 2 ki gentan kouri. kafou fleuri yo pou m ale zòn marasa lè m fè lè m tande kap sa m fè kout men polisye a pantan lè m fè kout lè nan retwovizè a m wè nèg yo kap desann yon bis e sesi e sa ka gwo zam nan men yo kap desann bis la moun ap kouri vole donk gen ki avèk zam de pwen gen ki a zam lou nan men yo e yo te plizyè yo tap soti an direksyon e fleuri yo non yap pran direksyon ta marasa. Ah ok. Donk ou menm se ou t pratikman tounen, ou kase tèt tounen? Non, non mwen rapousuiv. Donk mwen wè misye manch tap kouri tounen. Donk nèg fè kout volan mwen nou kouri antre nan yon wout tè ki sou bò goch lè w fin kite pon an pou al sòti sou santo a. Donk se la mwen kouri fè e lè m antre anndan riyèl la lè m rele w la e m panse ke mwen te alabri lè m gade mwen se atò gen kouri nèg yap vini a zam toujou nan tout riyèl sa. yap tire. E la a wap pale don dizèn de nèg bagay konsa. Sa mwen gentan fè koudèy la li anviwon yon dizèn mpa konn si gen plis men omwen yon dizèn de nèg sa mwen te lèm fè koudèy nan retwovizè a mwen gade a. Men kounya la kòman sa ye? Non mwen mkite zòn nan mkitel. E kounya se mwen lòt kote map map file men kotem ye a se toujou kouri k gen nan zòn sa e pansan ke yo ka rive nan espas sa paske e moun ap di yo ka vin jis sou sou e marasa a ou pa men men kòm pa prudence m pap di kotem ye kounya men e mwen mwen kite kote yo te ye a. Atak sa ki fèt jodi a pa bliye m di nou li sanble tèt koupe ak yon ripost men pa ke sa paske nèg sa yo gen entansyon pou al kwaze yon fè cho avèk baz chan mechan ki nan kwa dèmisyon si tanzantan yo fè tès yo desann ebyen yo ta sanse bezwen rive pi lwen si yo rive blòk kafou marasa ebyen yo kab file santo nan jou yo epi aprè lòt jou yo kapab rive Kafouchada. Donk, se konsa sitiyasyon an ye? Ou menm ki te nan zòn Kwadèboukè, blòk Dizè di maten, ou te oblije chache yon kote pou abrite w paske nan zòn sa a, se te katouch ki t ap pati nan tout direksyon e apa de sa, ou te kapab remake yon epès fimen nwa k ap degaje nan anpil espas nan Kwadèboukè. La République est vendue au diable et qu'est-ce qu'on peut faire en retour? Est-ce que c'est le diable qui peut renoncer à cet achat? Ou bien se Bondye ki pou di yon mo? Men de tout manière, otorite yo, bagay la anpire nan men nou, fòk nou pa kanpe gade. Se nan nou pèp la gen espwa. Malgre tout sa k ap pase la, depi prezidan an pale, pèp la gen yon ti brin espwa. Depi chèf polis la pale. Premye minis lan pale, pèp la vin gen yon ti bren espwa. Li pa gen espwa sou lòt moun. Menm lè yo rete menm kote avèk bandi yo, men imedyatman yo ta sòti sou jou bandi sa yo, ebyen, y ap fè siy de lakwa. Paske, yo toujou di, se otorite ki legal la ki bon. Sa ki ilegal la, lè l touye w, li touye w nèt. Men sa ki legal la. Lè w wè l ou ka pase bò kote l ou pap pè l. Men sa ki ilegal la, li menm prèske yon danje pou moun ki ap viv bò kote l. Men kòman Ayiti tonbe jounen jodi a pou moun k ap di nou pa dwe vann imaj sa a de Ayiti. Si n pa vann li, kiyès k ap vann li? Si n pa di l, kiyès k ap di l? Paske nou wè jounen jodi a la gen yon seri de jounalis ki kontante yo pou fè deba, pou ap pale sou lòt dosye. Men pwoblèm ti pèp la, peyi kap kraze, sa pa konsène yo. Le pire, yo pa an Ayiti, yap fè gwo gòj nan lòt peyi. Tanpri mesye, ann chanje bagay yo, m pa gen pwoblèm pou yon nèg wap fè one man show sou YouTube, sou Facebook, men pandan w panse wap fè one man show a, di yon ti mo tou pou pèp la kap kreve nan Site Solèy, kap kreve nan Kwadèboukè, kap kreve nan tout rejyon metwopolitèn Pòtoprens la, Matisan.